Bonjou, bonswa la fami! Nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou nouvèl emisyon sila. Nou konnen chanèl sila se 24 è sur 24, 7 jou sur 7 pa de poz paske on è la jisteman pou vous enfòme. Alò, bagay la kòmanse konplike, kant kant batay la li nan o somè a yo poko kapab tranche, pa kab gen yon gwoup ki genyen ebyen batay la vin sou beton an. Jounen jodi a la fòn di ke les partisans de Jovenel Moïse Ebyen yo menm yo mete pye atè a. Yo pat anpil sou beton an konparativman ak yon gwo manifestasyon men yo te fè tande bri yo kanmenm. Anpil nan yo gen mayo nwa sou yo epi gen yon ekrito ki di Jistis pou Jovenel Moïse. Jounen jodi a la a, lè pwòch de lansyen prezidan Jovenel Moïse yo te devan Ministè Jistis ak Sekirite Piblik pwal mande minis Rock Feller Vincent, premye minis nan apèn revoke, e ansanm avèk gouvènman an pou yo kapab pran responsabilite yo an retou pou yo arete Ariel Henry. Hey! Tèt chaje! Gon grenn bagay pou nou konprann. M pèdi nan batay la paske m poko konnen pozisyon Léon Charles. Kote fòs represiv la ye an, ebyen se gwoup sa k ap genyen. Men menm lè sa! Pral gen lòt gwoup k ap mete bouch nan koze a. Pa bliye, m te di nou yè nan emisyon, lari a pral pouri pa rapò ak batay sa ki genyen la. Donk jounen jodi a la, les proches de Jovenel Moïse, patizan, èske m kapab di phtk? Ebyen moun sa yo pran lari jounen jodi a la pou kapab fè tande vwa yo. Se yon sitin pou mande jistis pou Jovenel Moïse paske jounen jodi a la a moun sa yo di ke yo pa ka konprann yon rapò tabli nwa sur blan ke Ariel Henry premye minis peyi Dayiti pour l'instant te pale nan telefòn avèk Joseph Felix Badio yon moun ki patisipe nan asasinay prezidan repiblik lan yon ti tan aprè asasinay lan se 2 zòm la yo menm yo te kominike e. Moun sa yo mande pou mete Ariel Henry anba kòd. Sinon, ebyen bagay la pap bon, donk nèg yo ap mande jistis pou tèt. Hey! Tèt chaje! Bon! O final mwen map mande, sa kap pase konsa nan ti peyi sa? Pèp la pale, nap tande l. Epi apre nap vini pou n kapab fèmen. Sèt Solèy! Pap jistis non! Pap jistis! Vle jistis pou prezidan Fatra! Prezidan Jovenel Moïse! Pa gen jistis! Yo asasine l e nou wè son ti sektè byen detèmine avèk yon ekip tchoul depi 86 k ap sèvi sistèm pouriti sa a, se yo menm ki sèvi yo asasine karaktè prezidan an jis yo rive asasine fizik li. N ap mande PM Ariel Henry, prezidan an te chwazi l de tou kè. Pou l te vin fè yon batay avè l, pou l wè kòman l te ka chanje mas la. Nou menm ti nèg tèt grenn, fas avèk yon sektè ki vini ki pran endepandans peyi a nan men nou. Ariel ou asasine prezidan an, n ap mande w pou w al reponn kesyon lajistis. Ou pa ka entimide palè nasyonal, ou pa ka entimide minis jistis la, ou pa ka entimide komisè gouvènman an. Ariel Henry, ou wè nou ba w vandredi, depi w pa al reponn kesyon lajistis, l ap al chache w, lanbi pral chache w e l ap. Nou rale mal man, nèg ou wè dèyè do yo pap fè anyen pou ou, èske prezidan Jovenel te gen plis ke sa? Mèsi laprès. Men jan Ariel Henry ki asasine m, Ariel Henry vin asasine m li lage m nan lari. A men zonbi an nan mounal, Naty Rockefeller pran responsablite l ansanm avèk komisè gouvènman an pou arete misye pou nou, pase misye k te touye m, men m nan lari a wi, pèp la ap mande m toujou wi la wi. Male Ariel Henry! Depi 86, tout akò fèt san jenès la. N ap di yo pa gen okenn akò k ap fèt nan peyi a san jenès la. N ap di yo pa gen okenn akò k ap fèt nan peyi a san bon jan jistis pou Prezidan Repiblik la ki t ap fè yon batay pou klere je popilasyon an, ki t ap fè yon batay pou fè tèt kana monte dra. Fwa sa a nou p ap negosye l. Mèsi laprès. Li a espere nou va diyo nou menm jounen jodi a men jistis la pou pèp la avè w pou kou bat Ariel Henry k tiye prezidan Jovenel ann ale nan 60 tèt dwat. Ooh Jovenel. Men Ariel ki touye m se Ariel ki mete m nan lari e Ariel ki asasine m e m wè pèp la te vote men kounyea la Ariel fin asasine m. Nou sou wout poul jwenn yon duel kote ke chak moun pran kan w. Tande nan peyi sa a, Sa n t ap chache a nou prèske jwenn li. Chak moun ap pran kan pa yo. Men sèl sa m konnen. Mwen m pa nan kenn kan. Nan kan moun mwen ye yo, ban m ba non yo, moun Site Solèy, moun Gran Ravin, moun Ti Bwa, moun Vilaj de Dye, moun Divivye, Fontèn, Pyè 6. E nan kan sa yo m ye paske se yo menm ki nan difikilte pou voye pitit yo lekòl. Se yo menm ki gen pwoblèm yo pa ka manje. Pandan m ap di sa, m ap tou pwofite mande ak madanm sa ki li menm nan FESA. Alò, nenpòt moun ki bò lakay fi sa, yo kapab ba li nimewo sa pou li rele pou l antre an kontak avèk RL Prod, 33 26 64 20 paske m te wè li e m te pase l sou chanèl la tou. Madam sa ki t avèk ti pitit la nan men li an, kote ke pandan l ap bay entèvyou a ti pitit la ap kriye. Epi lè jounalis la mande l kisa timoun nan gen, li di l gen anviwon 3 jou. Se yon moun ki te ba l yon ti pat bannann pou l te bouyi pou li. Sa te fè m tris, m pa t kapab kenbe dlo paske sitiyasyon an grav nan peyi Dayiti. Lè m ap gade nèg sa yo k ap fè politik, k ap fè makak, epi pou m gade m wè moun sa yo menm k ap dechire par la mizè, y ap fè dil, y ap bay anpil lajan pou politik. Ti pèp la bezwen 25 pyas pou l achte yon bagay pou l fè yon dlo sèl. Li pa ka fèl. Antouka, e nenpòt moun kap tande emisyon sila a, ki rete bò lakay madam sa a, ebyen yo kapab bal nimewo sa a pou mwen, 33 26 64 20, pou l antre an kominikasyon avèk nou paske nou gen yon ti kichòy pou li. Se dur de regarder cette réalité en face. Ebyen just avan nou ale, nap pwofite pou n kapab salye yon bon zanmi, jodi a se fèt li. Ebyen, Nap di w tout bon bagay yo zanmi pam. Non pa li se Joseph Jimmy aka Jimmy Fresh. Donk son bon zanmi. Nou pa rankontre lontan men se kòm si pandan tout egzistans nou, nou te byen paske genyen yon lyen m ta kapab di de fizyonman ki egziste antre nou ebyen ki pap janm separe pèmèt ke mwen fè pleonas sila map swete ou tout bon bagay yo ke Bondye toujou gade sou ou paske mwen konnen ke lè latè pa ka fè yon bagay men le syèl kanmenm lap reponn kenbe la frèm antouka merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage.